Apre peyi Kanada te fin pran sanksyon kont yon bann oligak kòwonpi ki fè pati de elit ekonomik nan peyi Dayiti ansanm avèk yon bann politisyen k ap finanse gang, ki nan trafik dwòg e non sèlman sa tou k ap blanchi lajan, Epi frèse sè byeneme peyi kanada voye yon delegasyon nan peyi dayiti ki gen nan tèt li anbasadè bob kisa yo vin fè rete la ou pral jwenn detay pyè esperans chape poul li anba men de cpj selon deklarasyon fednel moncheri nan yon konferans pou laprès ou kapab raple ou nan jou pase yo li te pote plent lajistis kont Pyè Esperans ki nan tèt yon gang ki rele 4 pa 4 kap mache kidnape moun e non sèlman sa tou kap asasine moun divès manm nan gang sa tal temwanye devan dcpj. Toujou selon deklarasyon Fednel Monchéry Pyè Esperans ki kite peyi Dayiti ki fè konnen se pou rezon sante dezole se pa pou sa puiske li resevwa mesaj gen yon seri de moun li ba yo misyon li mete kòb disponib Anvan ane a fini fòk ke li jwenn tèt Fednel Monchéry ansanm avèk mesye ki tal temwanye nan dcpj kont li nan dosye gang pèp ayisyen ou pral tande deklarasyon Fednel Monchéry ou mèt rete la Frèse sè byen eme moman rive poun mare konplo poun sove peyi dayiti peyi Canada pran sanksyon kont anpil otorite nan peyi dayiti se vre men kitem diw moun sa yo yo pran sanksyon kont yo se yo menm kap kraze peyi a, ala fèm vin konprann se ke peyi dayiti pa genyen pwoblèm move moun men ayiti gen pwoblèm bon moun ki chita yo kwaze pye yo yo ap gade move moun kap simen grenn nan jaden yo kap simen grenn nan tè yo yo chita yo kwaze pye yo yo ap gade mechan yo kap fè lapli e le botan tandiske yo menm yo pa deside poze okenn aksyon. Fòk mwen di w dosye asasina prezidan Jovenel Moïse ebyen avoka Martine Moïse ekri jij Walter Voltaire yo mande l pou l kite dosye a. Ki sa k pase? Pèp ayisyen ou pral jwenn detay. Ebyen divès ti machann bat bravo pou inisyativ divès chèf gang nan twazyèm sikonskripsyon an pran pou ke yo kapab fè lapè e debloke wout la pou popilasyon an kapab sikile. Anpil nan yo di se pa nòmal puiske sa se travay leta puiske se li menm ki gen monopòl vyolans nan men l men tandiske yon lòt gwoup bat bravo lakontantman ou pral tande deklarasyon yo. Mwen envite w rale chèz ou chita konfòtableman Fouco zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa m ap di w mèsi. Ayiti. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a. Sa fè nou plezi anpil anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo. Se zanmi pa w Fouco. Medam, matmwazèl e mesye, yo gobe jojo! Nou te gen chans prezante ou yon ti kont ayè e kont sa ki se te yon ti bonòm k a plen kay. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se lanp. An n pa ti krik krak pou nouvo kont nou genyen. Nan yon gwo tou gen mil twou, nan yon gwo tou gen mil twou. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi. anpil anpil. Vwala, medam matmwazèl e mesye, bourik chaje pa kanpe rapidman nap delivre ou mesaj la pou nal kontinye bouske pote pou ou. Frèz e sè byeneme, soti 7 pou rive 9 desanm lan la a, yon delegasyon ap sejounen nan peyi Dayiti. Selon sa minis afè etranje Kanada ki se Melanie. Joly fè konnen misyon diplomatik sa ap kondwi pa anbasadè Kanada oprè Nasyon Zini ki se Bob, misyon sila ap gen pou favorize yon gran inite daprè prensipal entèvenan yo an favè yon vwa pwo sesis politik pou eleksyon demokratik yo. Chèf delegasyon an ki se Bob ap gen pou l konsilte tou pèsonalite politik yo, manb sosyete sivil la, Se pa premye misyon Kanada nan peyi Dayiti, m ap raple w, an oktòb ki sot pase a la, yon delegasyon kanadyen te debake nan peyi Dayiti e minis afè etranje a ki se Mélanie Joly fè konnen peyi Kanada ap kontinye jwe wòl premye plan pou soutni pèp ayisyen an e ede l soti nan kriz sa a pou retabli lapè, sekirite nan peyi Dayiti. Mèsi Kanada! Love you so much. Frè se sè byen eme, jan kem te anonse ou, nou kapab konprann, pandan dènye moman yo la, peyi Kanada pran sanksyon kont anpil oligak kòwonpi, nou kapab site Cherif Abdala, Gilbert Bidjou, ansanm avèk Renold Dib, byen ke Lis la long, gen lòt k ap vini toujou. Se pa sèl yo menm k ap kraze, k ap brize nan peyi Dayiti. E yo pran sanksyon kont yon bann otorite nwa, senatè, depite, sa ki te pase minis, pou site sa yo sèlman. Men, kite m fè ou konprann, alafen, sa k vin pase, se ke peyi Dayiti pa gen pwoblèm move moun, men Ayiti gen pwoblèm bon moun, pèp ayisyen. Peyi a pa gen pwoblèm move moun, men li gen pwoblèm bon moun. Se pou rezon sa a, bon moun yo sipoze mare yon konplo pou sove peyi Dayiti. Nou pa ka kite se sèlman fòs fè nwa, se move moun yo tout lasentjounen k ap mare konplo k ap detui peyi a. Èske se sèlman yo menm ki genyen mwayen pou envesti nan ensekirite jan nou toujou di l pa bor isit, pase moun sa yo toujou ap envesti nan ensekirite, nan enstabilite, men ki sa k fè nou menm nou pa ka envesti tou nan stabilite ak lapè? Ki sa nou fè tou pou n bloke moun sa yo? Sa a li ekstrèmeman enpòtan, oubyen èske se moun sa yo ki pa pè envesti nan enterè yo? pwiske tout lajan yo ap depanse se nan enterè yo, se pou kapab toujou kenbe peyi a nan yon enstabilite kwonik, se pou kapab toujou gen gang ak ensekirite, se pou kapab toujou gen kidnapin, se pou toujou kapab gon pè nan peyi a, men poukisa nou menm antanke bon moun, nou menm ki vle lapè, nou menm ki vle sekirite ak stabilite, nou refize envesti nan bagay sa yo tou. Donk, sa yo ekstrèmeman enpòtan. Moman rive pèp ayisyen pou ke nou monte yon konplo pou nou envesti nan lapè. Se ekstrèmeman enpòtan. Jounen jodi a nou kapab konprann peyi Dayiti genyen pwoblèm bon moun pwiske move moun yo depi 1900 jamè se yo menm k ap fè lapli e le botan, se yo menm k ap milyonè, se yo menm k ap milyadè, se yo menm k ap pyafe, se yo menm ki retire, se yo menm ki mete. Ebyen nou menm k ap soufri depi yon bèl bout tan, Li lè li tan tou pou nou parèt tout kò nou, pa kwaze pye nou, pa kwaze bra nou, ap tire, pran pòz tout tan pase pou viktim. Men li lè li tan pou nou retire drapo viktim sa a sou nou, pou nou viktim lòt ekip la tou. Pase se pa sèlman nou menm ki chita la, ki toujou nan plenyen, ki toujou nan mizè, ki toujou nan pwoblèm. Donk nou chita n ap gade oligak yo, nou chita n ap gade. Move moun yo, move je lougawou yo k ap triyonfe tout lasent jounen, donk moman rive pou nou menm tou nou mete kran pou nou frape yo tou. Moman rive pou nou fè yon konplo pou nou sove peyi Dayiti, se pa sèlman chita kwaze pye nou, di bagay la pa bon pou nou, plenyen tout lasent jounen. plenyen pap regle anyen men se aksyon pou nou poze. Nou gen yon elit entelektyèl malerezman ki kache dèyè yon franse tout la sent jounen, ki refize parèt tout kò l, ki refize envesti nan konesè. Non yo pa bezwen bagay konsa. Nou gen yon ekip pastè tout la sent jounen ki chita la k ap preche ladelivrans, Oh wi peyi dayiti va chanje, Bondye konn tout bagay sèl Bondye ki ka fon bagay yo ap preche la delivrans tandiske pitit fidèl yo jèn yo yo lage nan delenkans donk nou menm ki di nou se bon moun nou menm ki di nou vle lapè nou menm ki di nou vle sekirite bon si nou sou sa paske nou ka dil nan bouch men kè nou se pa sa l dezire. Donk, nou menm ki di nou vle pou stabilite retounen nan peyi a, nou vle pou tout enstitisyon yo kanpe sou de pye yo, pou lajistis kapab triyonfe, li lè li tan pou n soti nan zòn de konfò a pou nou fè yon konplo pou n sove peyi Dayiti. Pa chita la kwaze pye w epi ap gade mechan k ap simen move grenn nan tè w, nan lakou w, apre sa pou w ap di se mechan men se ou menm ki pou monte barikad, se ou menm ki pou mare konplo yon fason pou mechan sispann simen grenn nan tè pa w pou retire mechan sou sifas tè pa w la pou elimine l pou ke bon grenn ka pouse pou ke peyi a li menm li kapab ale vè lavan. Medam, madmwazèl e mesye jan ke nou te anonse w nou genyen Fednel Monchery sou ling nan la. Fednel ki sa k pase ki bon van k voye w bò isit la? Donk pandan dènye moman yo la nou konnen ou menm avèk Pierre Esperance se tankou se lèt a sitwon nou se 2 majisyen rivo tu konpran donk ki pou ki bu ki sa ou pote pou popilasyon ayisyèn nan pale ansanm avèk nou. Pou nou jodi sa a konferans sa a son konferans tout afè spesyal pou ki sa m di. Sa k fè l spesyal? pale ansanm avèk nou. Sa, paske dosye a pran yon lòt faz. Nou ta di w, nan faz nou ye la a, se e plan B aktivite ke nou deklanche depi 3 zan, e kote ke depi mwa davril, je kwa, nou gen yon seri de konferans ke nap fè. Se ki sa li ye? Dènyeman la a, nou te bay yon konferans pou laprès, kote ke nou te denonse, yon gwoup mesye ki te o nonm de 5 ke nou te bay non yo deja, ke nou pa gen non yo la pou nou ta reprann yo, men si w al tande konferans la, gen 5 mesye ki te rele Emmanuel Bissainthe nan telefòn, epi yo fè yon konferans avèk misye tou a tou, e nan konferans sa te gen anpil menas. E youn nan moun ki te nan tèt ekip sa a, se yon moun ke nou poka ap site non l la, paske moun ki pou vin site non l nan l ap vini, li gen plent ki depoze kont li deja nan lanmò Ti Blan Tatou. Bon, non, non, non, non, non, non, fò pa konsa, fò pa konsa Fednèt. Fò pa konsa, si moun nan gen plent deja ki depoze kont li, poukisa ou pè site non l la? An an. Papa konsa non man. Pou ma Pierre Esperance m konnen 2 chimpanze nan la République. Men si w gon bagay wap di ke w vin di l ou fini. Ann ale. En conclusion de konvèsasyon yo te gen avèk Zogay, yo te fè misye anpil menas e yo te di l ke sa m pral wè la avèk nou la nan sa map di la plis sa nou pral wè pi devan, yo di misye ke Lè yon jwè kite yon teren, lè yon antrenè abandone yon teren oubyen yo bay kat wouj, ekip la pa pran kat wouj. Donk sa vle di ke gen moun sou teren ankò ki pou kontinye fè menm travay la. Enben se sa k rive la avèk Pierre Espérance. Pierre Espérance daprè yon ansanm de zanmi ki te konn frekante lakay li, pa egzanp, M ap pran yon moun tankou Sonel, ki gen non li se Malbranche, li di ke Pè Esperans gen kontwòl basen Pòtoprens lan an tèm daktivite kriminèl. Se pa mwen k di l, e misye k te di l, e nou genyen kasèt la la, e nou genyen voice la, nou gen vwa misye. Efektivman, alavèy. Apre koup du mond lan samdi je kwa ki te 19 novanbre dapre tout sa n te wè n te tande Pierre Esperance kite peyi a l ale aletranje objektif. Oh Pierre Esperance wi li kite peyi l ale aletranje poukisa sa k pase bon Pierre Esperance se mèt Ayiti sa k pase menm repran pou mwen. A la vèy koup du mond lan, samdi je kwa ki te 19 novanb, daprè tout sa n te wè n te tande, Pierre Esperance kite peyi a, l ale aletranje. Objektif vwayaj sa a oubyen bi vwayaj la, rezon vwayaj sa a, se te yon vwayaj pou afè sante. Talè, talè, talè, talè, Pierre Esperance malad? Lè nou chache konnen, misye mayimoulen kò l, li twonpe vijilans dcpj. Sa vle di l al sove anba men dcpj, poukisa? Ki te sou dosye misye depi plis pase, depi plizyè ane oubyen plizyè mwa. Ok. Kote ke nou menm nou vini pa la swit, e misye di li malad, e li kite peyi an, men li kite peyi an avèk yon fèy de wout. Fèy de wout la vle di ki sa? Fèy de wout la gen ladan, pou m retounen a pati de janvye, yon moun tankou Moncheri, Zogay, Robinson, Sonel, fò nèg sa yo disparèt, fòk nèg sa yo mouri. Sa vle di lal kite, kite lajan sou tèt nou. Kite misyon pou nou. Fòk nèg sa yo pa egziste. Ok. Ou pral tande voice yo toutalè. Pa egziste sa vle di kisa? Li menm li ta renmen nan asyèt lap bwè soup. E sa k sot nan bouch youn nan moun yo k temwanye a wi. Li ta renmen nan asyèt lap bwè soup la ke tèt pam oubyen tèt sonèl oubyen tèt zogay nan asyèt sa. Donk misye son kanibal. Talè, talè, talè chèf la. Kòman w fè jwenn detay sa yo? Kiyès ki rele w ki di w sa? Kòman lòt la di fò jwenn tèt ou nan w asyèt tèl brès souk premye janvye pou l bwè w tou? Ede m konprann pi klè. Misye kite kriminèl dèyè. Misye plis ke gran kriminèl de gè ke nou te konnen yo, nèg tankou Pòl Pòt, pou m site sa yo sèlman. A pati de moman fèy de wout sa a, e ki moun k ap manipile fèy de wout sa a? Se madam Ducena, nimewo 2 rnddh. Gen lajan k kite, an dola e an goud. Youn nan eleman n pral tande nan voice la, misye gen nan men l, yo pwopoze l 500 mil goud. 500 mil goud pou l touye w? Ou menm sèlman oubyen l gen lòt kòb pou rès lòt yo? Ban nou ti limyè plis, sa k pase? Sa se kòb pou l bwè ti byè l, pou l bwè ti. Ok, sal di w? Epi, li rele mwen dimanch maten a nevè ventuit. Ok. Dimanch maten. Lè m, men se pa yon apèl vwale, a nimewo a. E lè m di alo, li di m se entèl entèl, èske ou se moun ki te rete sou Bèlè? M di wi m se timoun Bèlè. Ok. Men kote m grandi sou Bèlè. A tout mesye ki te kont Pierre Esperance lan, ki misyon li ye? Se pou m kapab manje nou pou Pierre Esperance, paske misyon sa l ban mwen. Hum! Men kòm m konnen w, epi m sot nan menm zòn avè w, mwen menm, m pa ka antre nan lojik sa a, m denonse misye. M rele w pou m ba w enfòmasyon an, pou w vijilan. Yo voye telefòn, yo voye telefòn, yo jwenn telefòn mwen, yo jwenn telefòn Zogay, yo jwenn foto m, yo jwenn nimewo machin, yo jwenn tout sa l bezwen kòm eleman epi l gen enfòmasyon sou zòn nan. Misye ban m tout bagay sa. M di misye oke, pa gen pwoblèm. Nou pale, nou pale 3 fwa de swit e jiska yè misye deside temwanye. devan dcpj yè a nevè e demi li pran randevou a dcpj lal nan dcpj epi li esplike tout evenman an li di ki moun ki te bal kontra a ki moun ki te fèl pale avèk P. Esperans e ki nan ki objektif P. Esperans di sa P. Esperans di misye ke. Si pwoblèm sa pa rezoud, afè Dèlma 32 a, li mele ladan l. Donk, mwen menm sa m te fè, se plent ke m pote devan lajistis. Pierre Espérance fè demach pou yo detwi dosye a, komisè gouvènman di non. E aktyèlman la, dosye a nan kabinè denstriksyon, avoka m gentan genyen sètifika de plent lan, e dosye a pral devan yon jij nan kèlke jou ankò, epi tout moun nou site nan dosye a, don mwen menm kòm plenyan, m ap genyen pou m ale devan jij la, paske Jij la pral genyen otorite de dosye l, tout sa lòt moun te di li ta sipoze tonbe e li menm li pral fè pwòp ankèt li. Donk mwen menm mwen mete m dispoze e disponib pou n fè limyè devan lajistis pou tout sa n te di yo e kisa n te di dosye masak Kasalin, dosye masak Dèlma 32, afè gang 4 pa 4, bay kidnaping, 3 moun denonse Pyè Esperans, moun yo dispoze, moun yo disponib pou yo temwanye de sa k pase yo. Donk e sa n te mande komisè la, komisè a fè devwa l. Men Pyè Esperans li menm, li se kòb ke l gen nan men l, se lajan ke l gen nan men l, li deside li menm pou l antere dosye a san swit. Donk, depi plis ke 25 an, misye ap detwi peyi an, donk gen yon lè k rive, Abraram di, kòm tout moun konnen pwovèb sa a, adaj sa a, sètase. Donk, m te vle fè w konnen ke tip sa a, li gen yon ansanm de bagay ke l ap, l ap fè rapò sou moun, di yon pakèt bagay sou moun, li pa bezwen konnen ki kote sa l ap di ap rive, èske se manti, èske se verite, epi li lage li, ou konprann? Non, misye se wòl li, se sa l fè, misye se yon, se yon, se yon misye ki nan administrasyon, m ap, sa yo rele, m ap salye, paske se yon nèg. E mwen di w ke e an mwa d me, Pierre Espérance te gen entansyon, oubyen te planifye pou l te kreye latwoublay anvan 18 me je kwa. Li te fè yon lis de 10 moun pou l te anlve. Ou konprann sa m di w la? Wi m la, m la, m la, m la. Apati de moman sa a, Zogay li menm li te deside pa rantre nan lojik la epi denonse misye e map di w e pa sèlman Zogay ki denonse misye. Ok e e Marc Blanc ka li ak Doktè Fausto Dave ki ak ou fè sa tou. Wi gen yon gwo eleman ki la ak ou tande sa. Wi wi. Ya si w vle map voye voice kote misye pale a pou w pou w ka tande. Non non pa gen problem non. Vwala medam matmwazèl e mesye ou tap tande deklarasyon Fednel Monchery nan yon konferans pou laprès jounen jodi a ankò yon lòt fwa li denonse responsab rnddh la ki nan dosye gang ki nan kidnapin e non sèlman sa tou ki enplike nan divès zak asasina nan peyi dayiti. Frèz e sè byeneme jan kèm te anonse w dosye asasina prezidan Jovenel Moïse genyen avoka Martine Moïse ki rekize jij destriksyon ki se Walter Voltaire ki sou dosye asasina. Sak pase selon divès lyen etwat jij la genyen ansanm avèk anpil manb enfliyan ki nan pati politik inite ki enplike nan asasina prezidan pami yo yo site. Nan nòt yo mete deyò a Paul Denis, ki se ansyen minis jistis, li menm ki te mete ebyen jij Walter kòm jij, pa gen serenite sifizan pou yo konfye l dosye enstriksyon an. Answit, rapò rnddh men vous êtes sérieux là les avocats de Martine Moïse? Rapò rnddh wi, Jean Pierre Esperance bay manti pase chen! Si pa esperans pase l di w bonjou, bon an, bon jou a se manti. A la traka pou lave kay te. Toujou nan nòt sa, pèp ayisyen, e byen Paul Denis Léon Charles, ki se ansyen direktè jeneral la polis la, te bay ansyen jij ki te sou dosya ki se Garry Orélien, lajan pou te evite prizon. Se sa ki te di nan rapò rnddh la. Donk, avoka Martine Moïse yo poze kesyon, si ke yo pa gen anyen a wè ansanm avèk zak asasina a, pou ki sa yo te bay lajan? Si yo santi yo blese, pou ki sa yo pa pouswiv rapò sa a? Léon Charles se te yon gwo manb enfliyan nan kabinè Paul Denis alepòk. Donk, se tout afè rezonab pou yo gen dout sou jij la. Mesye le jij, relasyon w genyen ansanm avèk Paul Denis, Léon Charles, Ariel e Badio, donk yo wè relasyon sa yo, yo vin parèt tankou yon antrav sifizan pou di jij, silvouplè ou pap ka kontinye! Enstwi dosye sa, degajew avan l twò ta, depòtew de dosye a. Donk frè e sè byeneme, jiskaprezan nou pa konnen ki kantite jij kap pase sou dosye asasina Prezidan Jovenel Moise. E map fè ou konnen tou, yè genyen Miami Herald ki mete yon atik deyò. Nan atik sa a, yo fè konnen, selon deklarasyon youn nan prezime asasen yo devan lajistis nan peyi Lèzetazini Damerik, te gen yon total de 45 a 53 milyon de dola kay prezidan an, lajan sila a se yon dwòg dilè ki te bay li, e polisye yo ansanm avèk Kolonbyen yo te mare konplo pou y al fè kisa? pou yo al touye prezidan pou yo te kapab pran lajan. Men se kwa listwa? Tandiske anketè Lèzetazini yo di yo pa gen anyen jiska prezan ki pwouve ke asasina prezidan an gen yon kesyon dwòg ladan. Pou rezon sa, yo ekate pis dwòg la nan ankèt k ap fèt. Donk frè se sè byeneme m ap di w poze san w, pa pran nan okenn divèsyon vakabon ap fè kriminèl ap fè pandan dènye moman yo la. Si se pou divèsyon, lè konsa yo te libere tout kolonbyen yo te deja libere, depi se moun yo arete nan kad asasina prezidan an, yo t ap deja libere. E raple ou, kolonbyen yo te deklare yo inosan, lè yo rive yo te jwenn prezidan an mouri, se pa yo k touye l, aprè yo di w konsa yo te vin arete prezidan, prezidan mouri, jiskaprezan pyès nan yo pa ka bay. pa gen kouraj pou yo kanpe yo di kiyès ki te bay lòd pou te touye e men kounya la yo fè konnen se lajan ki te kay prezidan nou tal pran men se kwa listwa nou te gen manda oparavan se pa nou ki touyel e kounya se lajan dwòg nou tal chèche non sa pap pase ok mesye donk nou mèt pliye chantaj sa yo mete yo yon kote pa bliye chak manti nap bay. Chak fason n ap chèche pou n wè kòman nou te kapab kase fèy kouvri sa, se tank bagay la pi santi anba amnen nou e se tank n ap dekonpoze, se tank popilasyon an ap dekouvri tou kiyès ki k te kache dèyè asasina prezidan an. Medam, madmwazèl e mesye, ensolit nou pou jounen jodi a m franchman m poko janm sezi konsa. Militè dominiken ki kenbe yon gwoup ayisyen k ap rantre an Repiblik Dominikèn, mezanmi, nou machin pou pran 15 moun plis dèyè machin nan pèp ayisyen gen valiz wi ann gade video sa ansanm ya nale pòt la ouvri yap ouvè pòt la gen moun kap soti devan tou sa fè 1 humm desann sa fè 2 pase fè la fè la fè la fè la sa fè 3 sa fè 4 Nan gon lòt ki soti devan fè 5. Enh. N avanse. Avanse toujou. Enh. Avanse avanse. Oh! Enh. N avanse toujou. Gen moun toujou dèyè a. Humm an nou swiv pou nou wè. Mezanmi oo desann desann desann Humm pa gen pwoblèm gwo jenn gason kenbe la. Gen toujou wi gen toujou. Avanse toujou. Pa gen ankò? Ok, ay kenzyèm nan. Sûrement? Wi. Mwen vle gen toujou. Pa gen la ankò. Ok, kounye a la ou mèt fèmen. Hey! Mezanmi papa a on djip wi pèp ayisyen e ou konn sak grav la men yo men frèz e sè yo pèp ayisyen ap fouye machin nan toujou malgre l pran tout moun sa epi gade machin dèyè machin nan gen valiz bon talè youn sou lòt yo te ret anndan machin sa letènèl. Pase machin nan m te kapab di li ka pran 8 moun. Full. 15! Men lè ke yon ekip militè kenbe nou, nou tout sa a nan yon machin. N ap eseye rantre sou teritwa. Kòman w vle pou yo gen respè pou nou? Atò, pa di m son moun nou bay lajan nou chwazi pou l pote nou konsa, tankou makòn mayi, hein, pou n chwazi kite yo pote nou konsa, kòman w vle pou yo gen respè pou nou? Lè se konsa nou anbake pou n vin nan peyi yo a, kòman w ta vle pou ke yo menm yo pa mete nou nan yon ti bwat, nan yon ti kaj, pou yo ap trennen nou, gade nou, yo ap sakaje nou nan wout la, gade yon ling moun pèp ayisyen nan sèl machin sa yo te ye, Bondye papa. yon sèl grenn machin, yon lign moun. Èske w konprann bagay yo? Donk kòman w vle pou yo gen respè pou nou? Kòman w vle pou ke yo pran nou pou moun? Kòman w vle pou ke yo trete nou tankou moun tandiske nou pa deside trete tèt nou antanke moun? Ala traka pou lave kay tè nan peyi sila. Frèz e sè byeneme, ebyen fò m di w jounen jodi a nou te gen chans kwaze ansanm avèk kèk responsab lekòl. Kòm nou konnen, pandan dènye moman yo la, aktivite klas yo ap reprand timidman. Donk, nou pral pale ansanm avèk yon responsab pou n konnen ak ki santiman, kòman l santi l, kòman bagay yo ye pandan dènye moman yo la. Ann pati, sitwayen! Bagay lekòl la se yon obligasyon. Pa gen devlòpman san edikasyon. Donk, nou kontan paske timoun yo pa ka ret lakay yo pandan tout tan sa a san lekòl. Donk, menm lè Leta pa fè gran choz pou lekòl la vin rejou. Sosyete sivil la fè kanmenm ti efò li, se a felisite. Nou swete lekòl la kontinye fonksyone san pwoblèm, san difikilte pou rès ane, pou tout ane akademik lan. Ke pou Leta ba yon nouvo kalandriye pou nou kapab wè pwogram nou epi nou kapab travay de manyè aske timoun yo reyisi. Donk se yon trè bèl aktivite lekòl la reprann la. Nou trè kontan, nou swete ke sa kontinye, a sekirite pou leta asime responsabilite l pou l bay sekirite nan zòn nan, kote lekòl ap fonksyone, pou l kapab fonksyone san pwoblèm. Men jiska prezan gen paran ki gen enkyetid pa rapò avèk rantre 2 klas la, non sèlman nan sa ki gen awa ensekirite, e yo di yo poko prè pou yo voye timoun yo lekòl, kisa w ka di nan sa? Wi, gen 2 pwoblèm, gen pwoblèm ensekirite a, paran yo pè, e gen pwoblèm ekonomik lan tou. Anpil paran pa gen mwayen pou voye timoun yo lekòl sou le plan ekonomik, donk leta pa fè anyen pou yo, pa gen okenn. Nou ap fè pou bay, donk sa nou ta swete ke leta dabò bay sekirite, bay yon prezans polisyè nan anviwònman lekòl yo, epi si gen mwayen pou ta sibvansyone kèk paran paske ba yo divize lou paran yo, paran yo pa gen mwayen, sa yo te gen nan men yo gen nan vin pase, donk se sa k plis pwoblèm nan, pwoblèm ekonomik lan, pa gen mwayen, pa gen lajan, pa gen anyen nan men paran yo, donk se plis gwo pwoblèm nan se pwoblèm ensekirite a plis ekonomik lan ki koz timoun yo pa ka gen san pito ka al lekòl. Merci merci cher maître se te yon plezi donk nou te pale ansanm avèk kèk elèv bèl demwazèl kòman w ye kòman w santi w kòman reouvèti klas la ye ak ki santiman wap swiv kou jounen jodi a pale ansanm avèk nou. Mwen santim byen paske mwen retounen lekòl paske M gentan fè twòp tan chita m ta sipoze gentan ap konpoze donk m santi m byen paske m retounen lekòl m retounen jwenn zanmi m pwofesè m avèk direktè m m santi m byen paske jodi a se yon gran jou pou mwen. Merci merci belle demwazèl donk lekòl se lavni donk san lekòl ki sosyete ou espere demen nou te gen chans pale ansanm avèk yon jèn gason ki nan ns 4 je kwa donk li pral esplike nou a ki santiman ke li retounen lekòl an nou swiv ansanm. An fèt, m ap fè yon eskal. E m panse li te vrèman enpòtan pou m te kòmanse aprann, kòmanse afiye m avèk matyè yo, kòmanse plis apiye ladan yo. Men se yon plezi pou mwen pou m te ka kòmanse abitye m avèk jan sitiyasyon peyi an ye an. Menm ke bagay yo pa fasil se vre, kòb machin moute, tout bagay rèd. Men kanmenm. m fè efò pou m vini. E bon jan yo, kan menm lekòl la te fè efò pou l te ouvè se vre men m ap remake ke tout timoun yo pa vini apèn 9 timoun ki ale pa sal konsa. Men m panse apati de lendi lekòl la ap vrèman ouvè. Ou te kontan wè e anti kon kondisip ou yo? Wi, se avèk yon jwa pou m te kontan wè kondisip mwen jodi. Ki mesaj ou genyen avèk tout lòt timoun ki poko vin lekòl? Bon, m ap konseye yo pou yo vin lekòl lan pase ane an pap dous se vre, pase gen anpil bagay nan pwogram nan ki gentan rate e m panse ke l ap enpòtan pou yo vini pou yo kòmanse aprann a bay yo. Donk merci très cher mwen swetew bon siksè donk ke chimen kontinye trase pou ou donk nou te gen chans pale ansanm avèk dènye jèn demwazèl sa li menm tou ki nan ns 4 ki pral esplike nou a ki santiman ke li retounen lekòl jounen jodi. Paske sa fè kèlke tan depi ke m t ap tann ke lekòl lan ouvri men m pa t ka vin lekòl, kote ke m te chita la pa mwen prèske chak jou malgre ke byen ke m te fè kèk lòt aktivite men m vrèman kontan e m ta swete ke m ta swete ke li pa kanpe nan wout pou m kontinye epi pou m ka al nan egzamen. Kòman ou twouve akèy, zanmi w, direktè lekòl, pwofesè yo jodi a? Map swete byen ke jan peyi an prale an, jan sitiyasyon peyi yo ye an, li vrèman difisil paske yap pè pran lari, yap pran ti jan, yon ti jan strese, gen paran ki pap vle voye pitit yo nan lari an, men mwen kwè se pè a pè, pè a pè tout bagay ap mache byen. Mwen ta swete ke yo fè efò pou yo vin lekòl. Nan ki klas wap fè? NS4. Vwala, medam, matmwazèl, se mesye yo tap tande deklarasyon kèk elèv ak kèk responsab ki kontan dèske lekòl la reouvè e nou menm pa bor isit nou pat janm sispann mande sa byen ke minis edikasyon menm se bagay lekòl tipa tipa lap jere. Sou chimen nou nou te gen chans kwaze ansanm avèk kèk machann e non sèlman sa tou ansanm avèk kèk responsab òganizasyon. Kòm nou konnen pandan dènye moman yo la, chèf gang yo ka pwone lapè nan twazyèm sikonskripsyon an, donk li trè trè enpòtan pou n konnen kòman popilasyon an aprann nouvèl sa a, ki efè l fè sou yo, èske yo kontan, èske yo gen limyè ak kèk kesyon, èske yo gen sijesyon, n ap pale ansanm avèk. premye sitwayen sa a. Deja nou di a kominote entènasyonal la mèsi d'une part paske li mete yon lis deyò, yon lis de moun yo sanksyone sou baz ke yo nan tete lang ak bandi oubyen ak gang nan peyi a. Men d'autre part nou repwoche yo Paske lè wap bay kout men ou bay li nèt. Mentenan ou bay kout men an nèt sans ipokrizi. Ojoudwi nou ka pale sèlman de yon lis. Yon lis pa sifi. Alò yon lis pa sifi. Site non moun dil nan gang ou koupe vizal sa pa sifi. Men panse ke lajistis dwa triyonfe. Lajistis dwe fè kous li nan dosye sa. E mwen mande a la kominote entènasyonal poul bay dè prèv. Sil gen dè prèv tanjib ke mesye. Mesye boujwa yo, kèlke boujwa oubyen politisyen yo nan tete lang ak bandi, si l gen dè prèv oubyen yo nan dwòg, se pou li menm, apati dè trete ki siyen sitou sou kesyon dwòg la, se pou li pran yo, epi pou lajistis fè kouse. E se sa nou menm nou vle, paske nou menm kòm atizan de pè, otan ke gen lapè nan peyi a, n ap pi byen fonksyone. Otan ke gen lapè nan peyi a, n ap ka al travay. Otan ke gen lapè nan peyi a, machann yo ap ka fonksyone. Otan ke gen lapè nan peyi a, timoun yo ap ka al lekòl. Mentenan, nou ap tann ke lajistis triyonfe nan dosye a, de manyè aske peyi Dayiti efektivman ka ralonje. Ki lekti ou sou kesyon nèg ak zam yo pran desizyon pou yo ta fè lapè pou renyen nan twazyèm sikonskripsyon Pòtoprens? Ekoute, desizyon sa a te dwe vini de Leta ayisyen. Pa bliye gen yon demagoji. Chi ki fèt o nivo de CNDDR, on komisyon swadizan gouvèneman te kreye, pa gouvèneman sa a, alò li jis andose l, gouvèneman ava yo te kreye CNDDR pou kesyon dezarmeman, reyensèsyon sosyal, malerezman CNDDR fè fyasko, ou e pase komisyon sa a n pa konnen, kote CNDDR pase n pa konnen, men jodi a la a. Lè nou aprann ke mesye a zam yo deside fè lapè, sa pa ebranle m ditou, paske se pa yon premyè fwa ke yo tante fè lapè a, epoutan lagè a retounen pi rèd, moun kontinye pa ka pase Matisan, pa bliye avan yo vin fè modèl lapè sa a, e nou gen prèske 17 mwa moun pa ka travèse Matisan, e lè m di moun nan, menm moun gouvèneman yo pa ka pase, e lè nèg yo di yo pou fè lapè, mwen menm etan ke sitwayen, mwen menm etan ke moun kap fè politik, m gen pou m rete a lobsèvasyon jiskaske pè sa mwen wè li efektif tout bon vre, men m pa, men trè sensyèman, m pa kwè ladan, m pa kwè ladan, men m espere ke, m espere ke, m espere ke lapè sa li fèt pou ke moun yo ka. Makè okipasyon yo, paske nou nan yon moman spesyal, nou nan yon epòk spesyal nan ane a, ki se lè fèt de fen dane, fòk pou gen lapè pou abitan yo ka vakè a okipasyon. Merci merci sitwayen se te yon plezi donk nou pral pale ansanm avèk yon lòt jèn gason donk kijan ou ye kòman ou konprann desizyon sa chèf gang yo pran yo di yo ap met tèt yo ansanm lapè donk Ban nou pwendvi pa w sou dosye sila. N ap bat bravo a de pla men, se lè, 65. Tout peyi a, e sitou twazyèm sikonskripsyon an te toujou tande kri n. M te toujou di wi ke m vle yon lapè, men m vle yon lapè dirab. M te toujou di ke m pa vle lapè pèpè, ni lapè makiye. Se yon fason pou m te di ke lapè sa a, ke pèp twazyèm nan merite a e tout lòt zòn ki nan menm sitiyasyon avèk twazyèm nan, li dwe yon lapè ki vini de pa leta a. Paske se leta ki genyen monopòl de la vyolans lejitim nan men. Men a fòs ke nou menm kòm dirijan, men ki se de senp sitwayen paske nou pa gen pouvwa etatik, nou batay pou sa chanje, nou sigjere, nou pwopoze, nou ede tou an menm tan, e pa janm gen okin solisyon ki pran fas a ansanm de pwoblèm sa yo ki mete anpil dlo, anpil dèy nan vi moun anndan peyi a, sitou nan twazyèm sikonskripsyon Pòtoprens lan, kote anpil moun mouri, anpil moun andikape, anpil moun disparèt, anpil moun brile, anpil kay piye, anpil moun al pase mizè devan pòt lakay moun, anpil moun vin nan sant spòtif de Kafou a pase mizè. Anpil moun pase mizè k nan mache pwason an, anyen pa janm di sou sa. Sa montre a klè ke se 2 bagay, se swa leta a pa kapab oubyen leta a pa gen volonte pou rezoud pwoblèm sa a, sètadi ke se yo kosyone l. Ebyen, afòs ke nou fè plis k 1 an Nan yon sitiyasyon konsa, kote ki gen dè santèn de moun, menm dè milye de moun ki mouri, ki disparèt, ki kite lakay yo, ebyen nou menm, nou di si mesye ame yo ta deside fè yon lapè, menm lè nou pa kab janm konsidere l kòm yon lapè dirab, nou bat bravo. Men nou bat bravo a yon sèl lame. Talè, talè, talè, talè gason, talè. Lè w di ke ou bat bravo a yon sèl pla men, ki lè ou ap bat bravo ak de pla men? Ban nou plis detay sou sa. N ap bat bravo a de pla men, se lè Leta ayisyen, alò swadizan di moun ki di y ap dirije peyi a, ta tou pran sa kòm yon opòtinite pou yo rantre anndan zòn de nondwa yo, ou dimwens rantre nan twazyèm sikonskripsyon de Pòtoprens lan, kote ke yo vin montre pèp ayisyen an vrèman ke lapè sa ke mesye yo tante fè la, se pa yo menm sèlman de pa yo menm ki tante fè l. Yo menm, yo vin la, yo kreye bon jan kondisyon pou moun viv, pou moun retounen lakay yo. Moun ki pèdi bagay yo, pou gade kòman yo kab fè yon resansman de moun sa yo, mennen ankèt, gade kisa yo te genyen, ki sa yo pèdi epi gade kòman yo kapab bay moun sa yon ti soulajman pou moun sa yo gade kòman yo ka reviv. Lekòl ki piye, lekòl ki kraze, gade kòman rapidman gen de solisyon ki kapab pran avèk sa. Donk an gwo, mwen menm, m ap di ke se yon solisyon. Oubyen se yon lapè ki pa enspire moun konfyans paske se mesye yo ki tante fè lapè a. Men se yon lapè tou ki ka vin yon bon lapè dan la mezi ou leta ayisyen ta deside fè egzakteman sa yo dwe fè a. Sa yo dwe fè nan ki sans? La premyè demach a fè se gade kòman yo kab remete polisye nan tout soukomisarya e komisarya yo. Soukomisarya Gran Ravin, Matisan, Pòtay Lewogàn. tout kote ki konn gen pwen fiks yo, bò Teyat Nasyonal, tout lòt kote nan Senkyèm Avni, gade kòman yo kab kòmanse montre popilasyon an ke wi gen lapè pa mesye yo, men Leta kòmanse mete pye l atè pou bay moun yo yon souf, pou gade kòman ke moun yo kapab kòmanse gen yon konfyans ke gen yon lapè vrèman. E dezyèm bagay ki ta dwe fèt, se pou tout antite. anndan Leta a, tout ministè yo ap jwe wòl yo an menm tan e trè byen. Ministè Travo Piblik netwaye wout yo, gade kòman tout kote kraze yo, bouche yo, pike yo, refè wout yo. Ministè Defans fè travay li, Ministè Enteryè ap fè travay li, Meri Pòtoprens ap fè travay li. Leta santral ap fè travay pa l lè sa a. pral genyen yon siyal ki kòmanse voye ki di moun yo non sèlman n ap sekirize yo e n ap pwòpte zòn nan epi resansman ap fèt rale moun yo dwe tounen lakay yo epi otomatikman w ap wè bank yo rekòmanse louvri lekòl yo louvri w ap wè ti bizismann yo ap met deyò lòt biznis yo ap ouvri w ap wè lòt moun sot lòt kote vin mete biznis nan zòn nan. E otomatikman, Leta ap gen kòm responsablite mache pwason an pou l fini l, paske l ap bay anpil moun travay. Leta ap gen kòm responsablite lopital Simbi a pou l fè l, paske zòn nan pa gen lopital ditou. E zòn nan gen anpil enfimyè, gen anpil medsen, gen oksilyè, ap gen moun ki bezwen travay. Lè sa a w ap wè otomatikman Menm jèn ki te konn kenbe zam, menm lè zam dan nan men l, se depoze l depoze l, men se pa boule l, se pa jete l jete l, men w ap wè otomatikman, l ap gen yon fanmi l ki gen yon ti djòb vennsenk mil goud, l ap gen yon ven mil goud k ap antre nan men l, l ap di a, m te nan kache, m t ap viv nan twou, men otomatikman gen soulajman sa a, e Leta kreye bon jan kondisyon pou moun viv, w ap wè otomatikman tout moun sa yo santi ke yo konfòtab, y ap di yo p ap kenbe zam ankò. E lè sa a, ap vin gen lekòl pwofesyonèl tou. Ap gen lise, ap gon ekip bagay nan zòn nan, ou ap wè lavi retounen, tout moun ap souri jan tout moun te konn ap fè l dan letan. Waw merci merci pou entèvansyon w patizan se te byen donk se moman pou n pale ansanm avèk yon bèl madam pandan ke l te nan mache pèp ayisyen pou ke nou konprann koman l wè dosye lapè sa gang yo pwone pandan semèn sa. Men m ta renmen pou moun yo, men moun yo kite kay yo, depanse, epi fè yon prak, gen yon pakèt lajan yo depanse pou yo vini, men konnya yo pa ka. Men konnya, kòm yo di y ap fè sa, nou ta renmen Dye fè sa vini pou tout moun lakay yo. Bay nou sa yo pase. Eske ou menm tou ou konn gen machandiz ki gate parapò avèk lavi ke w pa ka desann? Lèske gen yon ti yo ou vle. M pa ka desann ak sa w di. Kòman w fè desann? Jan li ye la kote w pral desann ou paka desann ak kisa w pral desann la men w vin la a wa se la machann nan pou rete l paka desann bon lè l rive pafwa l gendwa pran bal vant ou mouri bon l gendwa bwa tout machandiz la nan men l nan bon kote pafwa menm fanmi yo pa menm jwenn yo menm kote w jwenn yo eske lameri pa konn pi w dèyè l la pou yo di nou yo kite espas la men pafwa la se sa k. Sipote nou yo kenbe nou. Yo kenbe nou la. A koz jan bagay la ye yo kenbe nou. Nou oblije. Jès sa n apresye l anpil nan kesyon lapè k ap fèt nan Matisan an. Wi nou apresye l, m ta dakò l fèt, ta renmen Dye fè l pou nou menm. Li ta bon pou yo retounen moun de jan yo te ye a, yo te ye a, moun ka kanpe nenpòt setè diswa, uitè diswa ou ret nan Matisan pou kapab kanpe pou pran machin. Li ta bon. divès chèf de gang ki pase plis pase 17 mwa yo ap tire kout bal. Medam, matmwazèl, se mesye, byenvini nan Ayiti, la repiblik dè koken, sèl vòlè yo k ap rete. Mwen pa konnen si ou fè remak sa, ou pa konn toujou tande granmoun yo konn ap di, pa rele nan tèt timoun nan, w ap fè l egare. Men alafen m vin konprann se ke se tèlman yo fè bri nan tèt Ayisyen, se tèlman Ayisyen pran presyon, Se tèlman bri fèt nan tèt nou nou vin egare. Se tèlman bri fèt nan tèt nou kapasite pou n chita, pou nou reflechi, pou nou tande tèt nou, nou vin pèdi pati sa. Bon m eksplike nou pèp ayisyen. Ou rete nan yon katye, kote ou rete a, oh oh, lè ke ou resi rive nan yon moman pou fon ti dòmi, Se moman sa voup yo bay kouran. Bay yo bay kouran, vwazen sou katye a, li monte volim radyo l di sè twote l ap fè, l ap fè son, l ap fè, l ap bay tout moun nan zòn nan tande mizik. L ap jwe mizik pou tout moun nan zòn nan nèt. Pyès moun pa respekte somèy lòt, pyès moun pa respekte te zòrèy yon lòt. E pandan dènyè moman yo la, nou konnen se nan mwa desanm, defwa kote ou konn rete tèlman genyen legliz, vèy de nwi ou pa fouti dòmi ankò. Donk, lè ke nan lajounen, w ap pran presyon nan lari a, ensekirite, w ap kouri pou pran machin, lari a cho tankou vè lanp, e lè w resi rive lakay ou, lè ou di w pral dòmi, se lè sa on sèvis kòmanse bò lakay ou, e bidim, bidim, bidim, bidim, priyè nan zòrèy ou. Se tèlman bri fèt nan tèt Ayisyen l vin egare pèp Ayisyen. E si w bezwen wè kote bri fè efè sou Ayisyen, veye lè de Ayisyen ap pale nan yon peyi aletranje. Yo pale fò pèp Ayisyen. E dèfwa lòt etranje a konn panse èske nou ap goumen tèlman nou pale fò. M pa bezwen di w pou lè n ap pale nan telefòn, Alo! Kòman w ye la pitit? Nou pale fò paske tank bri a ap fèt nan tèt ou se tank wap pale fò pou fè moun sou kote w la kapab tande w. Èske w konprann pèp ayisyen? Dèfwa gen kèk lekòl ki plase yo tou prè mache. Lè konsa, timoun yo oblije ap fè plis efò, yo pa ka tande tèt yo. E non sèlman sa tou, yo oblije gade nou ap detire pou yo tande sa pwofesè a ap di. Ou te kapab di nan vil pwovens yo timoun yo ka aprann pi byen? Ki kote ki bon? Nan yon sèl gwo sal konn gen nenpòt senk klas. Donk, youn ap, tout moun ap pale an menm tan. Donk, nou pa vin gen tan pou nou reflechi, bri fè nou egare pèp ayisyen. Donk, dèfwa tou, ou konn kouche lakay ou. Epi genyen sèvis nou legliz ki tou pre ou la. Sèvis sa kap fèt nan legliz la, defwa konn genyen sèlman 5 grenn moun nan legliz la pèp ayisyen. Tandiske, responsab nan legliz la konekte yon mikwo sou 6 gwo spikè. Fwi fèb pou l kapab fè bri nan tout zòn nan nèt. Si gen sèlman 5 grenn moun nan legliz la kap swiv yon sèvis, poukisa w oblije konekte 6 gwo spikè? M konprann ke w vle lòt moun yo tande mesaj la, men fò w respekte zòrèy yo tou. Donk pèp ayisyen, bri fè nou egare. Nou kapab pa panse, nou kapab pa reflechi sou pati sa, men bri fè nou egare pèp ayisyen. Tout jounen se bri, bri, bri, bri, bri, bri, nou pa gen tan pou nou reflechi sou tèt nou. Dirijan yo ap fè bri nan tèt nou, pase tanzantan ou tande yon skandal pete, nou pa viv la. pè nan okenn sans. Lè w kouche lakay ou ap dòmi se nan moman sa yo bay kouran wè televizyon monte di 7 wotè volim ni radyo tout bagay ap jwe on sèl kou. Kòman w vle pou nou gen lapè? Kòman w vle pou nou gen kapasite pou n chita pou nou reflechi? Non nou pap kapab. E de fwa. Konn gen nenpòt 5 legliz ki menm kote. Yo konn ap fè konkou kiyès k ap kouvri lòt ak son. Tandiske gen moun nan zòn nan ki sipoze dòmi. Lè ke ou leve ou al di pastè a fon ti bese volim nan, gen moun ki fatige, gon fanm ki fenk akouche, li bezwen repoze. Dèfwa, yo di w pati idem ou tande, se ga, se, ou poko menm deplase kite legliz la pou rive lakay ou tande, se pilonnen n a pilonnen, Papillone djab la wi satan pa vle nou adore satan pa vle nou louwe rele dife dife mande m ki kote wè nan bib la jezi tap voye dife dèyè moun antouka pèp ayisyen janm toujou renmen dil ayiti se la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo kap rete medam matmwazèl se mesye byen vini nan ayiti peyi spesyal pastè silvouplè ki mesaj ou gen pou medam e ki deja nan trantèn mesye ki nan trant ap avanse depi legliz lage. epi voup yo gentan koural lakay yo kòm se fen dane di nou non ki mesaj ou pote pou moun sa yo pale ansanm avèk popilasyon. Nan vil legliz la ou preske gen 30 ans ou preske gen 30 ans depi sèvis fini ou gentan met do w deyò a wal lakay ou ou pa menm salye kèk frè menm epi ou bezwen Humm oouyy heheyy. Pa gen moun avèm, pa gen moun avèm la. Amen wi. Pandan frè plezi deklare se pou marye a pa chita yon kote pandan sèvis fini epi ou konnen kèk frè legliz la kòm selibatè al ba yo lapè sèvitè lapè vis la. Amen alelouya. Amen amen. Pa gen moun avèm pa gen moun avèm pa gen moun avèm la èske Lisa tande sa Mila wap priye pou yon fiyanse depi wèl parèt di Seyè m rese resevwal Resevwal alelouya Chak alelouya sèvitè k vini yo koze oh wap tann Bondye an wap tann Evre Bondye Kòman Bondye ap vini menm Bondye ap sot nan syèl la epil desann li bon frè Ou konnen. Frèm ap tann nan li chita bò kote w la wi sèvant li legliz la wi m pa gen moun avè m la non se e pa de mesye kap di amèn la non mesye mesye legliz la tande sa m di la ou son sèvitè de Dye figi w fin plise ou prèske granmoun lajan pap gen sou ou wap plede di medo priye pou yon fiyanse ou pa wè gon sèvant legliz la depi l gade w li fon ti zye dou ou pa konprann anyen. Hehehe. Gen sèvant kap adore depil wèw li leve 2 menl anlè li fèmen zye li pa konprann. Gen moun avèm pa gen moun avèm la. Bondye reponn moun nenpòt ki ki fason. Amen alelouya alelouya. Lasagna, ti macaroni mare. Pa gen moun avèm la. Epi lèl fini, lèl fini, li pran kèk ti boul di. Epi, epi, epil metel nan chodyè. Epi lè sòs la fini, li pa nan separe sòs non. Li nik souke chodyè a nan 2 zòrèy. Tchakaka, tchakata. Epil pla. Vide. Pa gen moun avèm, pa gen moun avèm la. Epil mete kouvè, li mete fouchèt, li mete kouto, li mete kiyè. Epil fon bon ji kole. Epi lè sèvitè a vin nan dine a, Epi l di sèvitè a, Sèvitè tou, manje règ manje yo. Epi sèvitè a di, Kiyès ki prepare manje sa a? Li di, E mwen menm, wi cheri. Pandan misye ap manje, misye di fanmi an, Lòt mwa m ap prepare maryaj la tande! Alelouya! Heheheihh! Alelouya! Gen Bondye! Donk, chita la, a prepare ti manje. Ou wè sa m di w la? Prepare ti manje! Fen dane rive, atò w ap kite ane a fini ou selibatè? Wap jwenn yon vye grenn. Nou la m pou kòm. Wap jwenn. Ah! Sere koz ou pitit fi m. An tou ka, medam matmwazèl se mesye jan n toujou renmen di l, Ayiti diktati se lapèl dè zanti, Ayiti demokrasi se la repiblik dè koken, sèl vòlè yo kap rete ki viv ravèra, ki mou ra kakara nap fè plas a Vwadlamerik pou prinsifonmasyon nasyonal ak entènasyonal yo. Randevou kase nan yon ti tan ki pa two long. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante. Bonjour, bonsoir tout moun. Non pa mwen se Fouco e n ap kwaze nan yon lòt videyo. Au revoir à la prochaine. Bizou bizou one love.